Alò, m ap remèsye laprès e medya ki fè deplasman pou vin nan konferans de près la paske nou menm nan nivo Kolektif Avoka k ap Defann Dwa Moun, KADO, avèk Kabinè Advocatus, nou estime ke li opòten e enpòtan pou n fè konferans de près sa. Konferans de près sa pral pale de 2 pwen. Premye pwen an se kondisyon de detansyon prizonye yo anndan sant karseral yo. Dezyèm pwen an se denonse detansyon ilegal e arbitrè de plizyè moun ke yo arete ki ta sipoze parèt devan jij yo depi 10 jen akoz de bandi pran tribinal la ki vin fè ke yo pa ka parèt devan jij kòrèkteman. Nou wè videyo ki viral su lè rezo sosyo ki pèmèt nou konstate sa m te konn ap di yo. E m se youn nan avoka ki dekri fidèlman sitiyasyon prizonye yo. M ap gad yon granmoun yè nan videyo a, m kontwole zokòt ki nan lestomak granmoun sa a. M ap gad yon sitwayen k pa ka kenbe kò l. E m ap gad yon jenòm Se de moun kap eseye potel telman l fèb petèt ou wè son mò sa vle di kisa si w wè nèg sa yo kanpe ou ka kontwole zokòt yo gon sitiyasyon de famin enòm anndan prizon yo sitiyasyon an pral vin pi grav paske dlo yo benyen se li yo bwè m toujou ap di sa. Donk, si w vin rive yon kote dlo ap benyen an se dlo bwè, sa vle di ou pral gen pwoblèm sante. Ou pral gen tout vye maladi anndan prizon an. E ann Ayiti, yo pa konsidere prizon kòm yon espas sanksyonatè. Non. Yo konsidere prizon kòm yon espas de rejete. Yo pa bezwen w anndan sosyete a yo mete w la. Mennan, feblès sistèm nan vin fè ke pou ou menm anndan prizon pa gen okenn espwa. Poukisa m di pa gen lespwa? Gade, yo pran tribinal la la. Dosye disparèt. Dosye pèdi. Dosye boule. Men nan pa gon moun anndan prizon la k ka di kilè l ap soti. Paske sistèm nan pa nimerize. Sistèm nan pa dijitalize kòm dirè le pwofesè Althema. Sa vle di kisa? Sa vle di moun ki anndan penitansye aktyèlman la poko konnen pou kilè ou la. Moun ki anndan penitans aktyèlman la poko konnen ki lè yap jije, se sa k enkyete m kòm avoka. Kòm defansè dwa moun, mwen oblije tire la sonèt dalarm pou m di ke si nap fè dwa moun, nou pa ka la a anba lavil la lap kite imaj sa yo ap parèt devan figi n. E sa ki plis fè m mal, wap gade dè zotorite, ki konsidere kòm nòmal lefèt ke tribinal pa fonksyone. Tribinal se tankou lopital, li yo sipoze fonksyone an pèmanans. E nou oblije fè konferans de près sa, se paske nou anonse yon katastwòf. Ki katastwòf? Gen moun ki ka mouri anvan lè anndan prizon an. Gon moun ki gen dwa gen 5 an anndan prizon an, yo arete l pou enfraksyon ki se yon pèn de 1 an, men nan anvan l pral resi lage li mouri. Sa grav. E tout sa yo se de choz ki sipoze enkyete nou, de fè ki sipoze atire atansyon nou paske fò n fè yon lòt jistis. Aktyèman la pa gon komisè ki ka pran syèj paske bandi fè tout komisè fè tout jij vole gagè de kèl jistis parlons nous e nou konnen anndan sosyete ayisyèn nan depi pa gon jistis ki fòt pap ka gen peyi pap ka gen sosyete pap gen enpò avoka pap gen enpòtans poul travay ankò paske pa gen tribinal e se sa Ariel Henry ban nou kòm kado. E se sa BINUH ban nou kòm kado. Paske BINUH te gen pou devwa pou l akonpanye aparèy jistis ayisyèn nan. Men li. Men nan akonpayman, men sa yo ban nou kòm kado. Jistis inekzistan, detansyon prevantiv pwolonje, moun ap mouri, sitiyasyon imanitè, moun yo p ap viv. Nou menm, nou anonse yon sitin trè pwochènman e nou pral rantre an konsiltasyon avèk plizyè lòt òganizasyon dwa moun, ord, LHDH. Nou pral fè sitin nan egzakteman devan ministè jistis. Mesye, fò sitin sa a pral diferan paske se de dwa nou pral reklame. Se mande n pral mande otorite leta yo pou yo fè tout sa k konnen ki nan pouvwa yo pou yo pèmèt ke jistis la fonksyone. E aktyèlman la leta Ariel la erije l an veritab vyolatè dwa moun paske pa gen okenn dwa ki garanti aktyèman la. Okenn! Dwa a la sante pa garanti, dwa daksè a la jistis pa garanti paske pa gen tribinal pou yon moun fè valwa dwa li. Yon moun gen yon kay ou yon fèmen, ou gen yon tè, ou gen yon lòt biznis, ou gen yon bagay ou ta fè valwa devan tribinal ou pap kapab paske il y a pas de tribinal an fonksyon. E sa sipoze enkyete tout popilasyon an, sa sipoze enkyete tout peyi an paske nap pale de eta de dwa. On ne peut imaginer l'existence d'un état de droit sans le fonctionnement à plein régime des tribunaux et des effaces auto-judiciaires. Ma prouve dit l'encore pour terminer le premier point ça. Justice, nous en méritons notre figuie. Et nous, vers l'élite ça, faut nous penser à numériser le système de justice. Si nous ne l'avons pas numérisé, Nap toujou tonbe nan menm engoglio galimajak yo nou tonbe la. Nou pa konn kilè yon ti malere k pa gen avoka pral pale devan jij. Fòk yo modènize jistis ayisyèn nan pou pèmèt li fonksyone avèk plis efikasite. Malerezman se sa nap fè paske la leta pa fè anyen, leta pa pote okenn solisyon. Konprann byen yon tribinal ki kase. Yon tribinal bandi envayi? Ki responsabilite, ki degre de responsabilite moun ki nan prizon? Nan ki sa konsène? Yon ti malere, ti malerèz ki nan prizon, yo kase tribinal, ki sa? li ka di nan sa. Se leta ki te sipoze degaje l, mete tout pwosedi an branl pou pèmèt ke tribinal fonksyone. Nou gen moun ke yo te arete depi 10 jwen yo, ki nan gadavi, genyen ki fè tansyon, yo di m gen menm Roger Brutus menm ki prèt pou mouri. Gen Maxime Simon Irilan Jean ki fè tansyon. E Victor Julien menm moral li kòmanse bese paske pa gen espwa. M ap di l ankò, popilasyon an fò n leve kanpe paske il y va de votre avenir, de votre destin. Ou menm k ap gade m la, ou menm k ap tande m la, mesaj sa a, ou poko konsène, men petèt ou gen yon ti fanmi w, yon ti pwòch ou ki nan prizon, oubyen ke yo ta arete, ki malerezman pral nan prizon, men konnen ke tout kondisyon sa yo ap tann yo. Si ou pa enplike ou, si m pa enplike m, si n pa leve kanpe pou n mete presyon sou Leta pou l refè jistis la, vyolasyon dwa moun nan pral yon fè nòmal. E kòm avoka, nou pa ka aksepte ke dwa moun vyole konsa, paske sosyete an, Ayiti te pran responsablite, te pran angajman devan lentènasyonal pou l di wi, m ap respekte dwa moun. Nou pa ka ap dakò ke otorite legal ap kouri pou otorite ilegal. Nou pa ka ap dakò ke pakè pa egziste. Nou pa ka ap dakò ke tribinal fèmen. Moun yo swaf jistis. Moun ki nan prizon bezwen jistis. Moun ki nan prizon bezwen ralon souf. Moun ki nan prizon yo, moun k ap tiye tèt, bon, wa imajine yon nèg k ap tiye tèt li nan prizon Tigwav. Paske li pa janm pale devan jij. Wa imajine w 9 moun ap mouri grangou nan prizon okay paske pa gen manje. Se komisè gouvènman kap mande sektè prive manje. De ki peyi nap pale? Ariel Henry, minis jistis lan, pran responsabilite nou. Janm di l lan, fè an sòt ke nou bay moun yo jistis, tribinal bezwen fonksyone. Nou pral òganize sit-in nan e n envite tout òganizasyon jeneralman kèlkonk, ke l te politik, ke l te apolitik, ke l te dwa moun, ke l te pa t dwa moun, vin fè sit-in nan paske le dwa daksè a la jistis c'est un droit fondamental, se pa yn favè, c'est un acquis e Leta! sipoze pran tout responsablite l pou l garanti dwa sa yo. Mèsi boo. Sa k fè m konnen se Penitansye Nasyonal, men m son enjenyè sivil, gon eleman ki pa atire atansyon pèsòn, men m toujou di l, lè n ap pase bò prizon an n ap wè gon mur, yon mur ki petèt prèt pou dekole. M di sa, m fè tweet, m fè entèvansyon, m ale su le plan striktirèl m di atansyon, on seyis de fèb magnitid ka lage, ka fè mur tonbe. E tout batiman tou fisure, tout batiman prizon fisure. On seyis 5 sifi pou lage on bò prizon an atè. Depi bò prizon an lage atè. Evazyon total. Dekò lan pèmèt mwen wè ke se anndan peyi Tati Nasyonal. E gad yon video, pa konn si w wè nan yon dwoum y ap montre yon dlo ki sal, yon dlo lapli petèt. Se li moun yo bwè podyab. Kab e e di gen kabarè, gen moun k ap soufri tansyon. Si m pran dekri kondisyon prizon, se bagay k fè dlo nan je w. W ap gade yon moun, men m di sa talè a la, m kontwole konbe zo ki nan kòt yon moun nan video sa yo. Sa vle di se de video aktyèl, se de video de penitansye nasyonal, e m toujou di sa, sa se pwent aysbèg la. Si w antre anndan penitansye, anndan dispansè, se bagay k ap ba w kè plen. Trè byen. Mèsi bokou.